pa respè li di lap vini lap vin pale avè nou m mande nou mete 2 men anlè fè plen bravwa pou prezidan Joseph Michel Martelly nou menm nou pa vin fè moun konnen nou moun konnen nou deja moun konnen nou atravè mizik nou moun konnen nou atravè reyalizasyon nou nan leta nou pa vin la pou n di ke n chanje lavi pèp la nou pa vin la pou n di sa paske m konnen pa gen moun lap vin grandèt gras a Sweet Micky. Menm lè nou konnen ke leta se pa wòl leta tou. Leta pa la pou l fè w gran nèg. Se pa leta k fè Chaba rive. E pa leta k fè Ali rive. Yè m al nan kanpay e kijan misye rele depite Locha, m konn yon timoun 5 an epi se misye k ap DJ epi 2000 moun ap vole anlè. Sa se paran misye k prepare l depi a laj de 5 an pou l vin yon bagay. Sa vle di nou prepa prepare tèt nou. Leta, leta dwe pot kouran pou nou. Li dwe ban nou lekòl la gratis. Li dwe ban nou transpò gratis. Li dwe ban nou lopital. Rive ban nou wout m konnen m konnen sa n pa genyen yo m ap di w sa leta dwe w m ap di w sa leta dwe w gen anpil bagay ou pa jwenn e m konnen sa w pa vle mwen k prezidan ou menm se tann w ap tann mwen m se reflechi m ap reflechi pou ou m konnen m konnen gen anpil bagay ou pa jwenn men ou te gen dwa di gen anpil bagay ou jwenn tou pase m konnen m asfalte anpil wout bò isi a tou m konnen gen anpil. Ti moun kal lekòl gratis jodi a. M konnen gen otobis nan vil la nou pa peye pou n monte pou n al lekòl la gratis. Gen anpil bagay ki fèt. Donk si w vle kanpe sou sa k pa fèt yo, sa se yon emisyon, ou konn nan ki radyo pou w ale pou w tande sa k pa fèt yo. Ou konn nan ki radyo nèg k ap pale l mal yo. Men si w vle admèt tou avè m, jodi a, m mennen w leta k ap fè yon goumen pou pèp la. Lontan leta te fè sal te vle jodia priyorite nou se mete tèt jèn gason jèn fanm anfòm nan peyi a paske se nou k pou fè yon bagay pou vi nou se nou menm ki pou fè rèv pa nou e nou k pou chwazi kote nou vle ale a men lè tèt la pa bon nou gen mwens zam jodia map inogire lise tousen map gade bèl lise nap mete atè lise 2 pwen zewo k yo di teknoloji a se hot gam. Jodi a, yon elèv lise Tousen, nòt li sou entènèt, kou li sou entènèt. Men sa m vle pote pou jenès la, pou n ban nou edikasyon ki egal edikasyon ke nou nou jwenn nan tout lòt peyi sou latè. E se apati de sa w ap gen nan tèt ou ke w ap fè yon bagay. E pa Leta Michel Martelly a, e pa li Youri Latortue k ap fè yon bagay pou ou. Nou menm nou gen pou n striktire Leta a. M ka jwenn avèk yon jèn gason la, l di, Prezidan, m fin lekòl la, M te di al nan inivèsite m pa kapab. M ka di w n ap ba w bous pou w al nan inivèsite. Nou vin nan yon mouvman pou n chanje kondisyon popilasyon an. Mwen menm mwen te mwen te mete w anfas sou edikasyon, sou fòmasyon, sant sante, sou sou sou sant spòtif. Jodi a, lè mwen montre mesye sa ki gen yon pwojè kote l ka kreye anplwa, kote ke l ka relanse pwodiksyon nasyonal la, kote l ka kreye richès, paske tann yon bagay, m prezidan nan peyi a, m konn tout moun nan peyi a, sitou nèg ki gen gwo lajan yo, m pa konn yon nèg nan peyi a ki te ka fè sa msye fè a. Msye, msye prete 6 milyon dola nan men leta an 2013, an 2015, alman vin siyen yon kontra avè l pou 150 milyon dola ameriken. 150 milyon dola ameriken! Msye pran 6 milyon dola, li konvèti l an 150 milyon dola ameriken. E 150 milyon dola ameriken sa a, Li pa antre nan pòch okenn gran nèg. Li pa pase pa anwo, li pase pa anba. Pa anba l pase. Se peyizan. Misye met 3 mil peyizan ansanm ki pou touche kòb la. Misye ba yo 20 pousan pwofi. Sou 150 milyon dola, e pa tout kòb la ki pwofi, 150 milyon pral travay. Men lè w pran 20 pousan 150 milyon, sa ba w 30 milyon ke l t ap ye. Sou 150, 30 milyon pou pèp la anba ankò. 3 mil moun. Donk, se modèl. Se modèl sa m vin pwopoze nou. Yon moun k ap kreye travay, men k ap kreye richès tou. Li pa peye salè minimòm. Li peye plis ke salè minimòm. Lèfini, nan pwofi a, l separe l a pèp la ankò. Mwen menm m panse si nou ba l opòtinite, pandan senkan sa a, pou l ta fè yon karant ou senkant pwojè konsa sou peyi Dayiti, pou dola ameriken ap antre nan pòch pèp la, Kondisyon pèp la ap chanje men sa m vin bat pou konn avè nou. Pa gade l sou gwosè l gen moun ki di atye nèg lan pil raba. Alò pou tèt ou nèg bon fò w gra. Tèt piti a bon. Kandida a la prezidans nou, Jovenel Moïse, ki la, ki akonpaye de madanm ni. Mèsi. Mèsi prezidan, m ap salye polis nasyonal la m wè la ki ansanm avèk nou, frè m, sè m ki nan lapolis. M salye tout kandida phtk yo, kandida aa yo. M di nou mèsi, sa s on gwo modèl, s on gwo egzanp. S on gwo egzanp ki montre ke peyi a se pa hing hang ki ka devlope l, se lè nou yonn ka travay ak lòt, lè yonn ka konprann lòt. Mwen se nèg bannann nan. Nou tande non an pa vre? Se non an sa pa vre? E anvan m kòmanse fò m di nou m remèsye nou tou paske mwen tap vini Senmak se tankou son siklòn ke nou pran ladan tèlman lapli tap tonbe ak van mwen te panse m pa tap jwenn moun la ditou men vwalatil m wè nou kanpe nan lapli a pou nou vin tande prezidan pou n tande m sa fè m plèzi anpil mèsi. Mèsi de n vin tande m, sa fè m plèzi. Nèg bannann nan, nou tande sa, tout ba, nèg bannann nan pran tout peyi a. Men, bannann nan se yon pwojè. Yon pwojè an gen yon vizyon. Vizyon an se pwodiksyon nasyonal li. Men pa bliye lè nou gen yon bannann, paske m gen, gen moun la k konn fè jaden. Yon pye bannann. Nou konnen lèl gon gwo rejim bannann ladann gon bagay yo mete dèyèl pou korel pa vre kisa yo met dèyèl enben jovenel la gon bwa dèyè bannann ni men ni se madanm ni paske tout sa nou wè map fè nan vim sim pat gen fanm sa dèyèm M pa tap kapab cheri mèsi. Mesye kap tande m nan la son ti gwo nèg on gason ki fò on gason ki on pakèt bagay nan sosyete yo se on gwo fanm ki toujou dèyè l medam kenbe la pa dekouraje se nou menm ki manman lavi nèg bannann Kòm mwen te di nou, s on bèl slogan. Mwen monte yon gwo pwojè. Ayiti pa ekspòte bannann depi 1955. Sa fè 60 an. Men pa bliye s on pwojè. Jodi a m s on kandida a la prezidans. Nou sot ekspòte bannann al ann Almay. Bannann rive ann Almay, li vann an rodegam, sa vle di se pi bon bannann ki gen nan lemond antye. Li vann 2 ewo pi chè pase tout bannann sou latè. Kounya, an Almay. Men m ap di nou, Bannann nan se yon pwojè, mwen menm, se pwodiksyon nasyonal la, se li ki enterese m. Nou tout ki la a, ikonpri mwen menm, soulye k nan pye nou an, se yon soulye etranje l ye. Chak tan n ap pale dAyiti, se yè pou n gade. Ayiti te gen nenpòt kat izin ki te konn fè bagay pou met nan pye moun. Nou te gen Olympic, nou te gen Welco, nou te gen Bata, nou te gen Stepover. Gongon nèf gad ap sou podium nan k pale de Super Win, mwen sonje vre. Men, lè lekòl la ap ouvè la, pou yon manman, yon malerèz ak yon malere voye pitit li lekòl, si l pa gen kòb pou l al nan yon shop, se nan pèpè pou l al achte yon soulye, pou l voye, yon tenis pou l voye pitit li lekòl. Sa vle di Ayiti, ki te pèl dè Zantiy yè a, ki te yon peyi ki te gen fyète, jodi a se dan lendiyite pou n ap travay. Nou pèdi fyète nou. Se sa mwen menm mwen vin di nou, m vin pot pou nou. Nou met konfyans nou nan Jovenel paske Jovenel antre nan yon strikti, yon strikti ki vle sèvi. E pa bagay nèg ki vin chèche kòb pou achte tèt bèf, tout moun te konn wè nou sou tèt bèf deja. Se yon strikti ki vini pou chanje Ayiti. Se pa bagay pou n achte kay Miami, tout moun konnen m te abite Miami, jis kounye a kay la fèmen a kle vid, nou pa gen ti pwoblèm sa yo. Yon strikti, se yon strikti. k ap chwazi moun ki kapab chanje ekonomi peyi a, ki kapab kontinye konstwi enfrastrikti, mete pèp la o travay. E se pou sa m la avè nou pou m di nou mwen menm Michel Martelly, m ap sipòte Jovenel Moïse kòm prezidan 2016. Bannann s on bagay m konn Ayisyen renmen anpil men pa bliye m di nou. Nèg bannann nan senbolize pwodiksyon nasyonal. Gade konben moun ki devan m la a. Gen plis pase 20 mil moun la. An n gade nan pye yo. Pa gon moun la k gon soulye peyi nan pye l. Paske chak tan y ap pale de pwodiksyon nasyonal, de kòdonye, se yè y ap pale. Nou te gen Welco, nou te gen Olympic, nou te gen Stepovè, nou te gen Bata. Lè yon timoun pral lekòl lontan, mwen menm lè m te konn pral lekòl, se nan Bata oubyen nan Stepovè y al achte w soulye pou w. Jodi a si nou pa gen kòb, Pou n al achte yon soulye nèf nan yon chòp pou pitit nou, fòk se nan pèpè n ale. Se nan lendiyite pou n abiye pitit nou, paske lè s on soulye dezyèm men nou pral met nan pye yon timoun pou l al lekòl, ou pa respekte l. Men sa nou menm n ap pot pou ou a, se sa yo rele pwodiksyon nasyonal la. Nou pral ankouraje mouvman kowoperativ la ann Ayiti. Pou n vin gen kowoperativ kòdonye nan peyi a, pou n vin gen kowoperativ koutiryè, kowoperativ tayè, kowoperativ pwodiktè bannann, kowoperativ pwodiktè mayi, kowoperativ pwodiktè pwa nan tout domèn. Paske Ayiti s on repiblik kowoperativ. Men pa bliye. Pa bliye nou gen anpil pwoblèm an Ayiti. Gen CNC ki se Konsèy Nasyonal Kowoperativ. Li chita nan Pòtoprens. Pa janm gen yon ajans nan kenn kote nan peyi a. Ayiti se pa ka Larepiblik de Pòtoprens. Ayiti se Kafou kote nou ye a. Ayiti se tout lòt pwovens kote n pase yo ki Ayiti. Tankou mwen menm sa gen 2 mwa map pase m pral peti twou de nip lèm fin janbe rivyè kawouk m wè yon ti pitit ki mete menl devan an kap mande epi m pat konprann epi l fèm sa konsa m di a bon timoun sa gon pwoblèm m di chofè a kanpe m wè lè chofè a kanpe mwen desann machin nan m antre anndan an. Mwen di madam ou pa ka pran yon timoun piti konsa ki poko gen 10 ans pou fè lap mande Madanm nan dlo sot nan yeux l li dim sim pa metel deyò a poul mande m pral anterel paskel gen 2 jou l pa manje mwen retire kòb nan pòch mwen m bali men kòb mwen retire nan pòch mwen an sa vle di m bal on pwason men m te ka montrel peche pito madanm sa. Lè m sot janbe rivyè Kawouk la, dlo a desann pral nan lanmè a, rivyè a, madanm nan rete sou plèn Bakonwa, 4 mil kawo tè, san anyen sou yo. Madanm nan ap mouri grangou ak yon timoun, dlo pral jete nan lanmè, tè a menm chèch pa gen anyen sou li. Èske n ka pran yon peyi pou n konstwi l konsa? Gouvènman ap monte, gouvènman ap desann. Tout gwo politisyen yo, yo te gen zye, men yo pa t wè. Paske m fè dizan mwen menm k ap pale ak nou an, nou tande nèg bannann nan ankò, pa vre? Men m gen dizan m ap mache ak pwojè sa a. Depi 2002, m ap mache avè l. Chak gouvènman m rive devan l, chak prezidan. Yo di m fou, m fou paske m pap janm ka reyalize yon pwojè konsa. Lè m rankontre Michel Joseph Martelly an 2013, de 2013 a 2015, nou pran mil kawo tè ke leta afèmen nou, se pa kado non. Twa mil peyizan ki t ansanm ak nou, nou mete yo ansanm, yo asosye nan pwojè a, nou prete 6 milyon. Aksyonè yo, sa vle di moun ki nan konpayi an, mete 7, nou derape pwojè ak 13 milyon. An 2015, nou siyen 150 milyon dola, peyizan sa yo, 3 mil peyizan ki te pòv, ki pa t gen posibilite pou yo manje, jodi a, yo nan pwojè, yo gen lespwa, yo gen 20 pousan nan tout sa k ap fèt anndan an. E tout moun k ap travay anndan an, se yo k ba l travay. Se sa yo rele pwogrè. Si mouvman tèt kale a ke prezidan Mateli te vini avèk li, se pat konsa ke l te wè mwen menm Jovenel Moïse, m pa tap devan nou an la jodi a. Ayiti pa tap ekspòte bannann an Almay ki jodi a ap vann 2 ewo, sa vle di 3 dola ameriken pi chè ke tout bannann ki gen nan lemond antye, bannann ki sot an Ayiti a. Se pou n konprann ke nou tout ki la a, nou gon kote n soti. N ap viv ak richès nou, richès ke peyi Dayiti posede. Lè yon nèg vin la, l vin di w, M ap vin ba w travay, travay, travay. Men nan kisa l pral ba w travay la, fò l di. Peyi a se yon peyi pòv li ye. Nou pa gen gwo posibilite men nou gen tè, nou gen rivyè, nou gen moun yo epi nou gen solèy. Lè w pran 4 bagay sa yo met ansanm, tè a w ap plante l, dlo a, rivyè yo w ap itilize l pou wouze tè a, solèy la, Wap ponpe dlo a pou wouze tè a. Moun yo wap mete yo ansanm yo travay. Paske solèy ke nou wè kap gaspiye a. Nan tout peyi sou latè sak solèy kounye a yo kòmanse ponpe dlo. Yo pa itilize gaz ankò pou fè ponp mache. Fèt sitou an Ayiti. Nou gen 12 mwa solèy pandan ane. Sa nou fè avèl la? Ansyen politisyen yo. Yo te ap preche nou pou nou viv yonn kont lòt, pou nou yonn rayi lòt. Nou menm sa n pote pou ou, koulè nou se woz e blan. Woz la se lanmou, blan an se lapè. Nou pa vin nan lagè a pèsonn. Nou pa vin di w pou w viv yonn kont lòt. Nou pa vin di w pou w vin gen pwoblèm nèg nwè, nèg wouj, nèg anwo, nèg anba. Nèg rich, nèg pòv, se sa k mete nou eta nou ye a. Se sa yo te konn preche nou lontan. Nou menm, nou vin di w, si w met tèt ou ansanm, nou tout Ayisyen, nan mouvman kowoperativ la, nan mwens ke senkan, nou ka retire tèt nou pou kont nou nan mizè, pou n ka vin gen lajan nan pòch nou, pou n mete manje nan asyèt nou, pou n ka bay pitit nou manje, pou n peye lekòl. Kòl pou pitit nou pou n ka viv ak diyite paske nou son pèp menm jan ak tout pèp chak tan yap pale de nou se yè nou toujou pale Ayiti te yonn nan premye pou m pa di premye pwodiktè bannann nan karayib la. Katriyèm pwodi ekspòtatè bannann nan lemond. Men, sa gen 104 an. 104 an! Jodi a, apre 60 an, dènye fwa Ayiti voye bannann ann Almay, se 1955. 60 an apre, vwalatil, se pou moun k agwonòm, se yon moun ki se yon mizisyen ak yon lòt jenn gason, m pa agwonòm vre non, men m di nou sa wi, m se yon antreprenè agrikòl. Mwen pran moun tout kote m mete vin travay avèk mwen, agwonòm ayisyen, perivyen, kostarisyen, dominiken, izrayelyen, ameriken, alman, yo tout lòtbò a la a, y ap travay avèk ti nèg sa nwè la a.